Jodi a, Fòs Revolisyonè Jenèv an fanmi e alye deside non sèlman l te trèv, kounye a l pase nan silans. Nou kwaze de bra nou e ke pou n kite peyi sa a mache kòm se nou menm ki enpeche l mache. Nou pran desizyon, nou p ap janm fè okenn revandikasyon ankò. Nou fouye kò nou nan twou e n ap kite peyi a fonksyone paske nou ki enpeche gen lopital, paske jan lopital jeneral ye la e nou menm ki koz li konsa e. Lekòl lise yo ki pa janm gen pwofesè anndan yo, kòmsi se nou k lakoz li konsa. Mwen menm ki se yon pitit leta nan sans ke m fè tout primè m lekòl nasyonal gratis epi m antre lise Petion pou 12 goud pou tout ane a e ke lè m antre lise Petion an 1990 an sizyèm segondè e ke lekòl la ki te ban m liv. Te rete yon ti rès bagay nan peyi a toujou. Se nou k koz lise yo degringole konsa. Se nou k koz e ke gen gang nan domèn sante paske si jodi a yon lòt moun sot yon lòt kote epi nou ouvri yon laboratwa la pou l fè medikaman si yo pa fè mesye k ap kidnape moun yo kidnape l y ap asasinen l se nou k koz nèg yo pran nan mwens ke yon semèn oubyen 15 jou gaz la te nou te di e nou k bloke gaz la se nou k koz si ti mamit di an t ap vann 50 goud li pase a 30 dola. Kounya gaz la retounen se nou k koz li poko desann se nou k koz gaz kontinye ap vann a 150 dola 200 dola nan galon toujou se nou pran desizyon kounya nou fè silans kounya ki strateji nou e ki plan nou plan nou se kite peyi a mache nou pap nwi peyi a e fòm di w ke ou gen tout on peyi kap tande w e e ba e wè bandi bandi e sèl bèt wè m ki pou m di bèt ki pa gen sekrè m pa menm di moun non ki pa gen sekrè tout sa k fèt yo pale l. Se nèg yo, banm diw se chak bal misye tire, chak bal li tire lè yon moun misye mate pran bal yon moun dèlma 2 dèlma 4 dèlma 6 pran bal epil di a zam nou map touye nou ankò bann kokorat e pa bliye tou lè nèg yo ap fè bahay yo le mond se enfòmasyon wi ki mennen sa sak fè etazini lòt kanada peyi a se enfòmasyon wi tankou map goumen a yon nèg menm menm lontan m pa gen enfòmasyon m pap ni atake non. E se enfòmasyon pou m gen pou m konn kote w ap vini pou m bare tann ou pou m ka fè bòt sou ou. Lè misye, kòmsi nou ta panse m ta goumen a nèg Bèlè nou pa gen moun Bèlè pou ki di pou ki ban m enfòmasyon ou ta panse ou ta panse m ap goumen avèk yon nèg moun a m p ap gen moun an fas m p ap gen moun kote m ap goumen pou ki ap ban m enfòmasyon. Lè nèg yo moute vini misye te gen yon polisye ki te detache avè l ki rele Wesly Bontan ok polisye sa te detache avè l wè sa k fè m te manti nèg yo yo pa ka pale se sa w m vle frè n konprann wi. Ou wè youri latortue tap di konsa e ke e e se e e voye yo voye tiye chèf sekirite l ou wè yon li fon video m esplike kòman chèf sekirite a mouri ou janm tande yo pale de dosye sa ankò e pou moun vin demanti m e ke si e pa wesly bontan avèk manno nan baz 90 ki tiye chèf sekirite youri a paske yo te vin konn misye te zanmi m e ke misye tap prepare pou l te fon lapè ant jenèf avèk bèlè misye tap goumen pou te met yon lapè nèg sa yo menm ki te bezwen kontwòl zòn pou yo kontinye fè gè yo asasine misye poutèt sa yo di misye s yon trèt yo touye l. Sa vle di ke tèt yo pale nèg yo tal tal dal dèyè balo konotasyon politik kote ke yo te di se Jovenel ki voye tiye chèf sekirite yo wi. Ou pa wè mwen fin denonse bagay la bagay la sa ou èske ou janm tande dosye sa ankò? Se si se nèg ke aswè a pandan map pale mwen tounen sou li. Ok. Sa vle di wè lè w mande m yon prèv lè w mande m yon prèv kòmsi si m ka kanpe devan yon tribinal m bay li. Kòman m ta kòman m ta esplike w sa? Si yo arete ti Yvon jan m tap di a kounye a ti Yvon tap di ok ti Yvon zam sa kiyès ki te ba ou l? Gwo volè sa w tap tande si ti ivo pa tap di w zam sa si se komisè Lalane ki vann li. Sa vle di mwen menm mwen ta ranse kote m te soti. Men sa vle di la tou komisyon de dezameman son jwèt li ye. Banm di w yon bagay m sot di w konsa fòk peyi a yo mete moun bon moun yo nan. Non m konprann wi. Sa vle di aktyèlman la li pa siyifi anyen se teyat yap fè vre. Yo pap fon bon dezameman vreman. Pa gen dezameman kap fèt vreman. Banm di yon bagay si gon moun si gon mpa pral di mpa wè wè sim pale de yon moun yo pral di wa misye ye moun paw tandi kem pa gen okenn relasyon a misye tou mwen di w moun mwen te di w mwen nan komisyon sa e se li menm mwen te gon ti volonte wè mpa di volonte men yon ti volonte pou ki te fon bagay komsi ki te vle chita pale ki tap elaborer yon plan Mwen menm pèsonèlman la temwanye se Dorcena Jean Ebel la di konbyen fwa nou chita m di Dorcena e pou zam yo remèt men kòman zam yo sipoze remèt paske gon ekip jèn gason la nou ka rekipere toujou gen nèg la ki poko kòmsi antre nan seri de bagay vre nèg sa yo nou ka fè yo al lekòl nou ka fè yo aprann metye nou gon pakèt bagay nou ka fè a jèn gason sa yo nou chita a Dorcena nou elabore yo. Men mètenan lè nèg yo vin konn Lala nap vann ap pran zam nan men yo lap vann zam sou bèlè nèg yo vin mefyan kounya se sam tap eseye eksplike w talè a nou vin poze yon lòt kesyon pa kite m antre ladanl si nou mete moun kredib ann di m pa m pa konn ou dayè lè m pa konn moun m renmen moun a zam mwen m pa flate moun m pa konn a ki rès map pale m jis ap fon m jis son sou yon espas avè nou map fon deba m pa konn moun map pale men ann di ou ta yon moun ki kredib kap pale avè m nan la. Epi yo met w nan yo met w nan CNDDH. M konnen ke lè w pran zam nan nan men m fò w pa al vann li sou Bèlè. Nèg Bèlè konnen lè w pran zam nan w pap vin vann ban mwen. A se moman la vin gon vin vin gon konfyans ki etabli, ou dakò? Kounye a, infwa ke gon konfyans ki etabli, si m di m ap remèt zam nan, m pa pral m pa pral sibi okenn pèsekisyon. Sa vle di, e Leta ap fè m bay zam nan, kounye a se re-ensere yo pral re-ensere mesye yo. Kounye a, nèg sa yo asire w ke pa gen moun ki pral vin arete yo, vin touye yo, e ke yo pral retounen nan vi yo. Nèg ki te mekanisyen al refè al fè mekanik ou si w pat gen okenn metis wap chache yon kamyonèt al fè taksi moto al fèl men ou retounen nan sosyete a ou depoze zam nan se yon konfyans wi se moun serye pou yo mete nan domèn sa yo wi se moun konpetan moun kredib wi pou yo mete jodi a ou pran seri de nèg tout sa k enterese yo yo gen yon pòs yo pap regle anyen. Yo gen machin leta, yo gen gaz leta nan men yo. Yo chaje kòb, y ap fè kòb. Y ap pran ti fanm agoch adwat. Enben, e nòmal wi jodi a pou se rezilta sa ki genyen. Kounye a w t ap pale de kesyon de e apre apre goumen sa e ke èske nou ap remèt zam. Se yon obligasyon pou tout nèg ki gen zam ilegal nan men yo remèt zam nan. Se yon obligasyon. Dayè èske yon peyi ka fonksyone konsa nan tout zòn gen yon gwoup ame? Èske l ka konsa? Nan tout peyi sou latè gen gang. Men jan l ye Ayiti an nou wè s on bagay dezòd nèt. Dayè nou wè sa k ap pase, nou wè jan nèg ap kidnape moun, vyole moun. Nou wè peyi a envivab. Men jodi a fòk bagay sa yo rezoud men pou yo rezoud se moun ki konpetan wi, se moun ki konn sa y ap fè a wi. pou ki vin avèk yon plan, yon plan de sòti e ke kote tout moun retwouve yo ladan epi pou retire nou kote nou ye la. E pa nèg, banm di yon bagay, ou konn yon pakèt nèg kap pran pòz isi yo bezwen detwi gang, detwi gang, e pa vre yo pa bezwen sa vre ou konn sa? M'pral esplike w pou ki sa. Jodi a, gon gwoup politik ki konnen li pa gen kontwòl G9. Si nèg Jenèf sa yo la m pap ka gen eleksyon m pap ka gen eleksyon nan lwès trè pwochènman paske nèg sa yo zòn nou di yo kontwole yo e m pral di w yon bagay nèg isit tèlman salòp eskize tout moun ki sou fowòm nan mo sa m itilize an se yon ti jan gwosye nèg yo nèg isit tèlman salòp yo tèlman kochon èske w konnen gen seri de malere malerèz gen nèg ki te konn al nan manifestasyon kont Jovenel te konn ap di yo mesye mouche w konn al nan manifestasyon m swete lè nou pran yon bal. Eke nèg nèg opozisyon sa yo fè yon bagay pou nou. Moun gen nan ti mesye yo k viktim nan manifestasyon jiska prezan e mwen kap voye yo lopital moun gen ti mesye yo k viktim nan manifestasyon jiska prezan se mwen kap ede pitit yo al lekòl sa vle di kisa nèg yo pa fè anyen pou anyen pou jenn gason sa yo sa vin fè ou pa ede pi jenèf di manifestasyon wè foul moun yo pran lari ann pa bay tèt nou manti pou nap vin di yon ti moun yo pa pran lari nèg yo ap tiye yo kòmsi Fòk te gen zam ou ta gen pou ta tiye tout yon popilasyon konsa ou ta tiye. Wap tiye 100 moun 200 moun men lè pèp la revolte wap ka kenbe nèg sa zam yo pa plis sa vle di tande tande men sa mvle montre w wi an ret la banm yon ti kòmsi pou kont volonte nèg isi pa gen mwen menm ou tap pale m de remèt zam mwen menm mwen pou remèt zam mwen vle remèt li e se sa nou bezwen tou pèp lan bezwen sa tande mwen vle remèt li non lè w di w gen bezwen l lan fòk gon fòk gon fòm. Fok gon fòm pou zam nan remèt. Banm esplike w bagay. Banm fon bagay avèw. Gen nèg la m di w ki pa bezwen okenn kraze gang vre. Gen nèg men sa yo gen. Babekyou avèk jenèf li a kontwole anba Dèlma. Monchè m bezwen retire Babekyou. M byen kontan w vin sou egzanp sa avèm. Banm banm moutre w jan nèg isi vagabon. Paske eske nou gen tan pou nou pale oubyen w ap poze kesyon. Eske w konn gon nèg ki evade de prizon le 25 fevriye 2021. Li te sove nan prizon sivil Kwadèboukè ansanm avèk Anèl Jozèf. Se misye k tiye responsab prizon sivil la. M ta renmen tout moun note non sa. Li rele, dayè m fè tweet sou sa. Misye rele Sanon Kempès. Misye rele Sanon Kempès. Men Sanon Kempès nan ri Sen Maten la. Ou konnen tout operasyon lapolis ap fè nan baz krache dife. Tout operasyon lapolis tap fè dèyè Babekyou Dèlma 6. Tout operasyon lapolis tap fè Lasalin dèyè Ti Jinyò. Lapolis poko janm fè yon operasyon sou Bèlè dèyè Sanon Kempès. Kounye a, kòman ou mande m lè operasyon an ap fèt la pou m pran l oserye pou m wè se bagay serye k ap fèt pou desitire gang? Kòman ou mande m li la pou m wè l oserye la? Mwen di w se misye k tiye responsab prizon sivil Kwadèboukè a ame l, Sanon Kempès. Men l la wi. E poukisa Sanon Kempès te nan prizon? Poukisa yo te kondane l a pèpetite? Li te kondane pou kidnaping wi, yo te kondane l a pèpetite a. Jounen jodi a, tout moun ap di m gang, gang, gang, gang. Se yon sikisal, se yon sikisal wi yo bezwen mete anba Dèlma la ki fè w tande tout kout bal sa yo ap tire. E mwen menm lèm mouri sikisal sa ap vini. Pa gen moun kap vin kidnape moun bò lakay mwen an la. Ok. Pa gen moun kap vin met sikisal kidnapping ou. Sal vle di kisa? Tande wi. Si nèg isi te gen volonte. Nèg yo pa bezwen desitire gang frèm. Nap arete Babekyou nap tiyel epi nap fè Sanon Kempès pran kontwòl anba. Bon Sanon Kempès gentan konnen se yon evaded prizon li ye. Nenpòt lè n ka rale dosyel li pap ka pale. Sanon dil fè elèk. E ti junior nan Lasalin nap retirel. Nap lage bout Jeanjean epi nap bay bout Jeanjean kontwòl li. Men sak fè gen gang nan peyi a toujou men jou gen nèg serye nèg kredib ki deside komsi yo nan fin a kesyon sa yap fin avèl. Mentnan Jimmy nou rele tèt nou revolisyonè ou menm pèsonèlman ou bay tèt ou non se chèf revolisyonè pa gen pwoblèm èske ou panse revolisyon an jan nou vle fèl lan jan nap fèl la se bon chemen an nap pran premyèman pèp lan ap soufri timoun paka al lekòl. E sa sa wap fè a la rele ipokrizi e li rele ipokrizi lè wap pale ti machann bak a fonksyone a la tchòl kote map pale avèw la m lasalin la desann kounye a vin gade vin gade eta mache tèt bèf ye moun yo ap vann baw pil fatra konbyen fwa nou janm pran pozisyon nou menm kap pale de ti machann yo konbyen fwa nou janm mande leta poul konstwi yon bon mache pou moun sa yo konbyen fwa nou menm tande tande tande wè wè talè a wou dim kite w pale m baw rezon paske se yon kesyon Kounya ki nou avanse? Konbyen fwa nou vin a revandikasyon sa yo? Jamè, nou pa janm fè yo. Nap pale de ki lekòl? De kalite lekòl ki gen an Ayiti yo. Gen de lekòl an Ayiti. So jodi a nou konnen fò n, fò n, fò n kapote sistèm sa e ke pou n gen yon lekòl kote ke tout moun gen menm chans ladan l, tout timoun gen menm chans. Paske mwen sot jou sa, pitit mwen te lekòl Mè Maryad, mwen wè ki fò, mwen wè ki fòmasyon l genyen. Kontrèman avèk lò pou lòt timoun nou mete l nan lekòl nasyonal lan. E m te konn wè tout diskriminasyon yo. Ou wè yo, yo klè, yo tanjib devan m. Sa vle di gen yon ekip bagay an n pa fè yo konsa. An n pa fè yo. Pou an sekyatri èske se bon wout m ap pran pou revolisyon an? Pa janm gen moun ki fin konnen. M ap pale avè w Lala ede ede ede m korije si m nan move wout la di m Barbecue wout sa w ap pran an revolisyon pa fèt konsa petèt ou ka gen yon move ou ka gen yon movèz apwòch de mo revolisyon an. Revolisyon pa fè konsa men kòman pou fèl edem avanse men mwen menm kisak nan tèt mwen men menm kisak nan tèt mwen men men kisam wè nan tèt mwen men menm mwen wè on ayiti ki gen sekirite ki pa gen kidnaping ki pa gen gang kap vòlè ki pa gen pil gang a zam mwen wè on ayiti kote ke ti machann yo nap pale la ou sot ap pale ti machann ki paka vakè a okipasyonl lan li gon mache desan lèl vin vann li pa gon vye rad sal sou li li pa gon pil fatra kote gen twalèt moun twalèt bèt bò kotel. e ke se la li met ti bouti, li met ti, li met ti machandiz yo atè nan labou a, e ke moun sa gon, li gon bèl mache, lè li fin vann li gon bèl douch, li ki gen bon konfò modèn, lè li fin vann li antre ladan l li benyen, li met yon bèl rad sou li, e li toujou son ti machann ki sot anba lavil la li ye. E m kwè gen yon pakèt lòt peyi nan nan Karayib la ki gen sa yo, men yo gen yon jan yo òganize l. Mwen, mwen reve yon Ayiti e ke nan zòn kote l wete ak kay kot moun yo ap dòmi an, li, li, kòm si dan le mond antye tout moun, tout dwèt pa ta ka menm longè, gen katye se katye moun ki rich, rich rete, men gen lòt kote se moun kòm si ki nan, ki nan, ki nan klas mwayèn, gen kote tou se, e, Etazini gen gen tou, sa se moun ki pa gen mwayen k ret nan zòn sa yo, kòm si, men omwen kay sa leta konstwi pou moun nan, moun nan plis ou mwen gon kote l ap viv tankou moun, mwen menm se Ayiti sa m gen bezwen, batay m ap fè a se li m ki, se li m gen nan tèt mwen. Kounye a, kòm se li m gen nan tèt mwen, m ba l li pou li pou yon fòm revolisyon. Kounye a, si e pa revolisyon li, w ap korije m, w ap di m non sa pa revolisyon, se yon mouvman w ap fè pou chanjman. Kounye a, ou menm ou mèt ba l non w vle, ou mèt rele l revolisyon, ou mèt di l pa revolisyon, ou mèt rele l mouvman, ou mèt di l pa mouvman, mwen menm sa k nan tèt mwen an, se yon Ayiti kòm se gason. Ou vin lò kase Bon Jimmy Ou e wayy tout moun lò kase kounye pa gen moun kap kidnape w pa gen moun kap kase Jimmy banm di yon bagay ou pale pou tèt ou men eske tout nèg nan Genève se konsa yo ye m pa kwè son pakèt dal ti inosan avèk zam sa ou gen dwa se ou menm kap di sa men nou pa janm tande lòt nèg yo kap di sa yo menm mòns ou konprann nèg sa di si gen 2000 moun si gen 2000 moun ou gen kontwòl yo eske se eske pawòl sa yo janm di yo non. Konprann la a, m te ka di se ou menm k ap mete ideyoloji w a bagay ou devan. Mwen menm m pa kwè lòt nèg yo menm jan e m pa kwè tou se poutèt sa, se pou menm rezon ou kenbe zam la, yo kenbe zam tou. M pa kwè sa. M pa kwè sa. Mwen menm m ap pale nan non fòs revolisyonè jenès pèp an Ayiti. W ap pale nan non Jimmy Serizier jiskaprezan. Non. M ap pale nan non fòs. M ta renmen wè yon lòt nèg pale konsa tou. M ta renmen wè yon lòt nèg kap pale konsa. Sòyè map di a reflete, sòyè map di an li reflete ideyoloji chak grenn nèg ki nan jenèf. Jimmy, Jimmy pa fè sa, pa fè sa. M nan bagay yo, gen de bagay m konnen bon m pa gen poum pale sa yo kòm se pa Pèsonalite, se pa pèsonalite nap fè, donk mwen menm m te vle de bagay ki pi konkrè, ki pi konkrè paske m konnen si si gen 2000 moun yon kote 2000 moun pa klon, 2000 moun pa kab menm bagay. Ey, tande, men mo k pa bon an, gen bagay ou pap pale yo, jodi a, jodi a pa gen e pou m pale. Apa, apa, apa talè a gen de kesyon pa, gen de kesyon ou pat vle reponn, ebyen gen bagay stratejik m pa bezwen di tou non. E a nenpòt moun li a. E sa k fè m fè kòmsi mwen ri nèg k ap ba nou pati. Nan nenpòt moun nou pral gen pou n goumen la. A nenpòt moun n ap goumen. E batay n ap fè a la. Depi pou nèg ou pa vin la vin pran vin vin fè teyat, vin ap chante, vin ap vin ap brase ren, vin fè de sa. Anplwaye leta ki te ret ladan yo. Ni sa Lasalin yo, ni sa Rudepis yo gen de moun al ladan. Monchè, sa Lasalin yo, yo bon, yo bon tou wi. Men sa Aristide te fè ki sou pis, pis, pis lan menm. Wi m konnen, m konn al ladan, m konn al ladan. Monchè, imajine yon nèg yo si nèg yo pat salòp, avèk pil lajan sa nèg yo gaspiye la, e 4 milya konbyen dola nan petro karibe, lajan CIRH ki sot gaspiye. Ou wè konbyen bilding konsa n tap gen? Pa gen pwoblèm non. Se ki m gen enpresyon kounya fò n bay oditè yo pale paske gen kesyon epi lè a ap kouri tou. Sèlman nou pral ba oditè yo men avan m pran oditè yo e bon petèt ke m ka kite kesyon sa an dènye bon ban m poze bon ok ban m ban m fini avèk sa pou m ka ba oditè yo nèt Babekyou ki ki rapò ke ou menm oubyen G9 e Alye manyen yonn manyen tout jan w rele l lan Ki rapò nou te genyen, ou menm pèsonèlman tou, te genyen ansanm avèk Doktè Reginald Boulos, e ki sa k vin fè pa gen rapò sa a ankò? Pa ban m rezon, pa ban m rezon estratejik, silvouplè. M bezwen. Non, non, non, non, non. Rezon estratejik. Non, m ap reponn sa a, m ap reponn sa a. M ap eksplike nou. M ap reponn. Banm twop pawòl. Ou wè Boulos? Gaygaye avan em reponn kesyon sa deja Reginald Boulos konnen trè byen men sa m ta pral di w wi tout moun tout moun panse pwoblèm mwen a Boulos se t yon bagay Jovenel se t yon bagay politik pwoblèm mwen a Boulos se yon bagay ki pirman pèsonèl e sa m ap di a Reginald Boulos kote l ye la sou fowòm nan nenpòt moun ap anrejistre l y ap voye l ba li l ap konn sa m ap di a e verite e la famiy Boulos konnen ke Boulos mwen menm pwoblèm mwen m ap di la se yon bagay pèsonèl e jan w wè m te di a. M poko janm vle eksplike sa, men gon lè kap rive kanmenm, m pa konn si se sou fowòm ou an, men on lè m swete lè map gen poum eksplike, sak rive mwen e ma boulos li pral mennen enmi an, on lè map gen poum eksplike. Men pwoblèm ma boulos pa gentan repote yo a volè. Non non non non pa gen pwoblèm nap pran kesyon editè yo, men space la se pa yon sèl fwa lap fèt. Ou se youn nan moun ki se enemi piblik lan. Kisa ou di nan sa? Ou di m se youn nan moun ki se enemi piblik lan? Plis enemi piblik lan. Petèt ou pa. Kòman m enemi piblik lan? Eksplike m mò enemi piblik lan. Paske tout moun ki konnen Babekyou, yo konnen Babekyou antanke yon gang. Yo pa konnen Babekyou antanke yon revolisyonè. Pou nou fè space sa, pou nou fè entèvyou sa, se mwen ki di w ki valè feedback yo mwen genyen nan sa ki fèt la la a. Sa vle di, gen yon pati moun ki renmen w e konsa tou, majorite a, gen yon pati ki pa renmen w tou. Ok? So, pou m kontinye, ou convince yourself, ou konvenk tèt ou ke ou se yon revolisyonè nan do pèp ayisyen an. Eske se paske ou wè ke pèp ayisyen an desperate pou yon solisyon? Oubyen se paske ou wè gen yon twou vid e ou tou parèt a lèd de aksyon ke ou te komèt, m pap di ke ou te komèt, m tap di aksyon ke yo di ke ou komèt, paske mwen pa gen pwouv, ke ou jwenn twou vid sa a, ou vire, an nou di sa yo rele di vire van an, antanke pou di ke ou se yon revolisyonè pou w ka clean. aksyon ke yo te komèt deja yo. Kisa ou di nan sa? M ta renmen konn repons ou nan sa. Ann ale, Babekyou. Ok, e, premyèman, premyèman gen yon mo pou retire, m se enmi, m se enmi piblik lan, m pa enmi piblik lan, e youn nan pi gwo fyète ke Bondye fè pou mwen, jan menm sot di a, m pa janm vòlè, m pa janm fè kidnaping nan vi m, m pa konn tiye moun pou kòb, sa fè 1. Dezyèmman ankò nan kominote kote m kanpe la, ou konn kòman pou konn ki, ki, ki lè w bon? Kòmsi gen nèg la jodi a ki gen zam lan men yo si la polis vin dèyè yo la wap wè popilasyon an e li pè pou nèg la pa touye l lap antre anndan kay li l kache men l pap reyaji men mwen menm se toujou pèp mwen t kanpe dèyè m bouki goumen avè m lè m di l a agoch a agoch lè m di l a dwat a dwat poukisa se paske nan zòn kote m abite yo gon pakèt bagay m pa janm moun yo viv avè m gon pakèt bagay m pa m pa janm kosyone m pa janm kosyone nèg kap vòlè bagay moun m pa janm kosyone nèg kap kidnape moun kap vyole moun. k ap fè moun pi mal. E m se yon nèg ki viv, ki pa atache avèk anyen ki materyèl. Tout sa m genyen se pou moun ki toujou ap ede moun. Ann ale. Sa vle di ke mo enmi an, ann retire l. Epi ki sans la, ki sans, ki sans lavi t ap genyen, ki sans lavi t ap genyen si tout moun ta renmen w? Gen moun ki, gen moun la jodi a k rayi m, se pa paske ni m te fè fanmi l yon bagay, ni paske m fè l yon bagay. Li jis tande tout moun ap di yo rayi m, yo rayi m. Gen moun la ki rayi m. Se paske map denonse seri de nèg nan leta kap vòlè lajan paske gen nèg ki ret kò yo la Miami ki ret kò yo Canada ki ret kò yo an France ki pa janm travay nèg nèg ki yo gen mari yo yo gen madanm yo ki nan bwat leta ayiti kap vòlè lajan peyi a e pou voye peye bil yo pou yo lòt bò pandan se tan peyi a moun nan kras lè map denonse sa nèg la ka ret lòt bò epi lè nèg la map tande tande map mande pou chanje sistèm nan si sistèm sa vin chanje li pral oblije touse ponyèt li touse ke jip li poul al travay moun sa ka ret konsa l rayim paske map denonse yon sistèm. Sa vle di, lavi pa t ap gen okenn sans si tout moun ta renmen m. Jezi te Jezi, jan m toujou di l nan la, li vin sou latè. Pou ta di e Jezi li ye pou tout moun ta renmen l, li ta fè inanimite, tout moun pa t renmen l, gen yon pakèt moun ki te rayi l. Kounye a, an n pa konfonn yon gwoup moun ki rayi m, petèt ki pa menm konn poukisa, menm jan tou gen yon gwoup moun ki ka renmen m. An n bare sa yo. E kesyon èske, kesyon ke m konsidere tèt mwen tankou yon revolisyonè a, e ke èske se paske m wè gen yon twou vid, Eske mwen se bon bagay? Ou gen dwa menm yon fanm ou rankontre, m pa konn si m ka pran l konsa. Ou ka rankontre yon fanm nan wè fanm nan bèl, fanm li anfòm, byen kanpe, premye sa k vin nan tèt ou son son son ekskize mwen ekskize espas la m ekskize fowòm nan premye sa k vin nan tèt ou son koupe. Mentenan lè w vin konnen w al dèyè koupe sa petèt ou ka rive koupe fanm nan epi lè w kòmanse wap viv avè l ou kòmanse pral dekouvri yon pakèt kalite kay moun sa. Ou pral di, Wòw, jan m te panse manzè te a e pa sa. Epi ou vin tonbe damou. Ebyen, menm jan a batay m ap fè a. Okòmansman, m t ap mennen yon batay kote ke m tou wè moun bò lakay mwen te fè manifestasyon e ke pou te retire non m nan rapò yon fason. Premye, premye tranch goumen m nan, m t ap goumen pou m te retounen nan Polis Nasyonal Dayiti. Paske m te di, bon, yo met non m nan yon bagay m pa ladan l e m ap fè yon bagay ke m renmen e m pa m pa kwè m pa kwè m janm gen lanmou l pou okenn lòt bagay ke sa, ke ke ke lapolis, ke zam mwen ke m te genyen. Nan jan m te konn ap travay, se bagay m te plis renmen. M pa t janm wè mal touche, m pa t janm wè okenn bagay. Sa k fè m fè katòz an, m pa janm pran lèt de blam, yo pa janm repwoche m anri vyolasyon dwa moun, se toudenkou politik ban m tout dosye sa yo. Mètenan, kounye a mwen menm, se okòmansman batay mwen an e te sa, men plis m vin ap anfonse nan batay la, gen bagay menm mwen di w, m konn ap viv Dèlma 2, lakay mwen, men. Pa rapò Site Solèy e te kote lè m te nan lapolis se te toujou nan operasyon m te konn al kote sa yo. Men gen kote anndan Site Solèy ou wè jodi a m ap fè videyo m ap montre m pa t janm konn viv kote sa yo, m pa t janm konn wè yo. Plis m vin ap avanse nan goumen an se plis m vin di waww kèt mesye sistèm nan sistèm nan pran m li rache m konsa kote m te ye a. Men m vin ap gade vi moun yo jan moun yo ap viv epi mwen menm mwen vin rann mwen kont m di waww m pa gen lechwa. Jodi a m oblije fè m pòtpawòl de moun sa yo m oblije goumen epi kisa k rete ankò a 44 an. Menm si m ta rive mouri konsa m pa fon goumen e ke m ta gade m wè menm lè nan nan trantan, nan karantan paske apre endepandans yo te fè swasant an ou pa t ka site non Desalin. Desalin te yon gwo bandi, yon gwo chèf gang li te ou konn sa? Alo? Wi wi, ou mèt pale. Apre lendepandans yo fè swasant an ou pa janm ka site non Desalin. Si Desalin te mouri, li t ap rete nan istwa tankou te gen yon gwo bandi, yon gwo chèf gang ki te rele Desalin nan tan nan batay ki t ap fèt yo, epi lòt moun ki t ap pral ki t ap pral ba nou endepandans lan se li ki t ap pase pou ewo. Kòm Desalin li menm li goumen, li pot laviktwa, li rive ba nou endepandans, li vin pran pouvwa, li vin li vin anperè e ke non Desalin te. Malgre sa, moun pran 60 an pa t ka site non Desalin paske yo te di e te yon chèf gang li ye. Jodi a sa yo vin pa deranje nou, nou jis rann nou kont ke nan mizè atwòs sa ke moun yo ye a epi nou di tèt nou, M pa gen le chwa, 44 ans map ede moun yo goumen pou yo sòti nan sa yo ye a. Ok definitivman fok nou e e e. Feki feki feki sa petèt sa petèt yon dènye kesyon mwen poze map kite nou tout avanse Barbecue ki plan ou mouvman sa ke wap mennen ke ou rele revolisyon ki plan ou paske peyi an bloke pandan 2 ans la e m pata renmen pase Ane 2022 an konsa ki plan w e konbyen tan sa ou rele revolisyon an konbyen tan lap dire konbyen tan timoun yo ap fè pou peyi an bloke petèt timoun bò lakay ou. Sa sa sa sa yo se ipokri sa yo se ipokrizi toujou lè lò di ki plan tankou kounya se jenèf ki bloke peyi an bon bon e jenèf e jenèf e tande tande. Tande e non e tande tande e GNF ki bloke peyi an se GNF ki koz jiska prezan nèg gran nèg yo stoke gaz lakay yo la epi yo gen moun pa yo yap vann gaz la yap fè mache nwa avèl e GNF ki bloke gaz la tou. Men kòman w fè bay otorizasyon pou kamyon yo pase lòt jou. Tande tande ap tande an n avanse banm di yon bòlwè nou menm. Eske ou pa panse ke atitid Jenèf patisipe nan peyi ki bloke an? Pa egzanp, jan Barthelmsky sot di an, nou bloke gaz, nou deside ki lè wout ap debloke, ki lè kamyon gaz lan ka pase, ki lè kamyon gaz pa ka pase, ki lè, pa egzanp, moun ka sikile nòmal, kankou dènyèman la, yon kamyonèt pase, 13 moun mouri. Oh e nan Genève e nèg Genève ki fè sa? Mpa ko janm di se Genève ki di sa. Men mwen menm, sa mwen vle konprann nan. Men gaz la se ou ki te bay, se ou ki te bay e mo dòd pou gaz la pase. Otorizasyon. Se ou ki bay mo dòd la. Map ret tann, map ret tann nou fin poze kesyon poum pale. Se ou menm ki banm mo dòd. Mentnan. Genlève nan paka eksplike ki plan li gen e li gen sou platfòm nan, men èske w pa panse ke imaj avèk aksyon ke w ap poze pa rapò avèk sa w ap pwone, èske w panse ke yo vrèman gon gen yon ansanm ladann, epi èske jan ke nou chwazi mennen revolisyon ke nou di n ap mennen an. Eske l pa mennen ak bloke peyi e kraze peyi? Paske gen anpil moun, anpil enstitisyon, anpil biznis tou ki sibi anpil de tout deriv sa yo. Jodi a, Fòs Revolisyonè Jenèv an fanmi a li deside non sèlman l te trèv, kounye a l pase nan silans. Nou kwaze de bra nou e ke pou n kite peyi sa a mache kòm se nou menm ki enpeche l mache. Nou pran desizyon, nou p ap janm fè okenn revandikasyon ankò. Nou fouye kò nou nan twou e n ap kite peyi a fonksyone paske nou ki enpeche gen lopital, paske jan lopital jeneral ye la e nou menm ki koz li konsa. E lekòl lise yo ki pa janm gen pwofesè anndan yo kòm si. Se nou k lakoz li konsa. Mwen menm ki se yon pitit leta nan sans ke m fè tout primè m lekòl nasyonal gratis epi m antre lise Petion pou 12 goud pou tout ane a e ke lè m antre lise Petion an 1990 an sizyèm segondè e ke lekòl la ki te ban m liv. Te rete yon ti rès bagay nan peyi a toujou. Se nou k koz lise yo degringole konsa. Se nou k koz e ke gen gang nan domèn sante paske si jodi a yon lòt moun sot yon lòt kote epi nou ouvri yon laboratwa la pou l fè medikaman, Si yo pa fè mesye kap kidnape moun yo kidnapel yap asasinel se nou koz nèg yo pran nan mwens ke yon semèn oubyen 15 jou gaz la te nou te di e nou k bloke gaz la se nou k koz si ti mamit di an tap vann 50 goud li pase a 30 dola kounye a gaz la retounen se nou k koz li poko desann se nou k koz gaz kontinye ap vann a 150 dola 200 dola nan galon toujou. Se Nou pran desizyon kounye a nou fè silans kounye a ki strateji nou e ki plan nou plan nou se kite peyi a mache nou pap nwi peyi a. Ok e fòm diw ke ou gen tout yon peyi kap tande w e e babekyou paske nou sou 2 stasyon de radyo an ayiti aktyèlman la epi yo fèm konnen tou gen anpil paj e kote ke nou live e sou facebook sou yo so nou salye tout moun nou pral pran kesyon yo kounya e e mesye dam si gen yonn nan nou sou panèl la ki gon kesyon nou ka toujou leve men nou epi Map ba nou e pale pandan nap pran kesyon yo Roody e a tout moun ki pral poze Barbecue kesyon yo silvouplè ann fèl rapid ann fèl presi paske nou pa gen tan devan nou gen anpil moun ki bezwen poze kesyon depi ou monte just poze kesyon an ou pa menm bezwen nan di nou sa de nou just poze kesyon an dirèk e m espere tou Barbecue pa pral kout nan nan entèvansyon yo pou nou ka pran tout moun Roody kòman w ye poze kesyon an. Ok bonswa tout moun. Kesyon pam e ou pa be ki projè nèf menm e ke map poze kesyon pou kisa gwoup revolisyonè sa pa janm atake politisyen kap ba nou zam politisyen kap fè nou fè de aksyon boujwa nap rele boujwa santi pa janm gen agresyon fèt kontre yo tout agresyon yo se kont malere. parèy nou. Ok merci beaucoup Roody barbecue ou met reponn. E chak moun gen gen entèpretasyon pa yo de batay nap mennen jodi an lè yon moun di konsa e ke tout desizyon nou pran yo se kont pèp mwen riw mwen riw paske m wè ipokrizi a lakay nou m si wè ipokrizi a nan nanm nou. Mwen jis ri sèlman. Kan se tout desizyon nou pran, nou pran desizyon kont pèp. De ki pèp nap pale? De ki pèp? Sa nou fè pou pèp sa? Sa nou fè pou moun nan Site Solèy? De ki pèp nap pale pandan plis pase 50 an? Nou toujou di, nou toujou denonse l, moun yo ap dòmi menm kota a bèt. De ki pèp nap pale? De ki pèp? Pèp kote m ye nan Lasalin nan la wap pale la, mwen mwen anndan Lasalin aswè a la. M ta renmen konn de ki pèp nap pale? Fè kòmsi pil timoun wap gade la ki tou sal kap dòmi bò lari a la nan 10 ans timoun ki gen 10 ans kap dòmi bò lari a jan map gade a la nan 10 ans kap gen 20 ans nan 20 nan 10 ans kounya lap gen 20 ans li pral gen pitit poul bal manje e lèl gen pitit poul bal manje li pata renmen pitit li vin menm jan avèl li pral bezwen yon lavi miyò pou pitit li kounya nèg sa yo pa konn kisal pa gen metye li pa gen anyen petèt sil gen bon jan bon jan santiman. Li ka chache pote bourèt, pouse bourèt, pote chay. Si li pa gen bon santiman, li ka tonbe nan vòlè, li ka fè nan tout bagay. De ki pèp n ap pale? Yon pèp, yon peyi kote ke se diskriminasyon sèlman k ap kòmande, kote ke se diskriminasyon k ap renye, yon peyi kote ke depi moun nan pa pale franse, li pa gen seri de bagay ki pa pou li, gen seri de bwat leta moun pa gen aksè avè yo, pa gen okenn sèvis de baz. Keke ki gen nan peyi dayiti. Pa gon kote w la w ka antre pou jwenn yon sèvis, yon lopital. De ki m pa konn de ki pèp nap pale mwen menm lè nap pale de pèp la. Paske seri de lopital kote map pale aswa la si yon ayisyen antre ladan l la a leksepsyon de lopital jeneral m ta di ki ta pi gwo lopital ki ta pou pèp la. Menm lopital jeneral lè w antre ladan l la twal gaz la yo k pou achte l. Gen medikaman yo k pou achte l. M pa konn de ki pèp nap pale. Gen lopital nap pale la aswè a la sim antre la si yo dim operasyon pou 10 mil dola sim pa gen 50 mil goud lan la poum fè operasyon an map mouri m pa konn de ki pèp nap pale m pa konn de ki sèvis ki met nan peyi an m pa konn de ki strikti ki genyen paske menm sèl sa m konnen lè nap di tout desizyon yo pa pa egzanp lè jenèf ap fè yon mouvman wap wè ti machann nan chita anba lavil la la nou pa janm okipe moun kap di yo ti machann yo paka al vann sesi ti machann nan chita anba lavil la la nou konn nou konn nou konn ki strateji nou devlope nou konn kòman nap goumen pafwa si bagay la gen twòp echanj Nou di, pou evite moun pran vye bal pou mouri, nou di ti machann yo fon antre, kite machandiz yo atè a fon antre. E se pa pou gran mesi dèyè n ap pale de pèp, ki fè jodi a, pandan n ap pale de pèp la, n pa ka sòti a 5 moun deyò. Mwen menm kounye a m ka pran 50 a 60 mil moun m mete yo deyò, e pa lajan n pral pran, e pa anyen. Dèyè ke n di moun yo, men kisa, men kote n pral avè yo. E ke jodi a nou kòmanse yon travay nou menm andeyò nou pa menm bezwen nan mikwo moun. Jodi a nan chak zòn nou yo nou kòmanse kreye dè selil jenn ti gason sa k fè filo nèg ki nan inivèsite pou n kòmanse fè yo ap eksplike moun yo esans goumen sa menm rezon k fè n ap batay jodi an. Jodi a m pa konn de ki pèp nou vin ap pale yon pèp nou pa janm konn krache konn kòman moun yo ap viv yon pèp nou pa janm rapwoche l de li. e ki gen kòb yo, ki gen gwo rezèvwa lakay yo, e ke ki gen gwo gwo baay gaz yo, e ke yo yo kenbe gaz yo pou yo fè politik avèl. Ok. Epi jodi an an an an ale konsa. Batay la men men kisa. Ok. Ti Yvon sa a, zam ki nan menl lan e zam ti Junior li te wi.